Jodi a se samdi 19 mas 2022 nou kontan rejwenn nou pou nou pote pou ou yon bèl emisyon kote nou pral pataje anpil enfòmasyon avèw nou gen pou nou pale de Ariel Henry kòm premye minis peyi dayiti nou genyen pou nou pale de Babekyou Jimmy Cherizier ki se chèf gang kap dirije jenèf nou genyen pou nou pale egalman de Davidson ki se yon polisye ki fizye tèt li. Yon lòt kote nou genyen pou nou pale w de bandi ki nan zòn Kanaran Laplèn Bon Repo ki mache sou fyèl lapolis yon fwa ankò. Si tout fwa ou nouvo sou paj ki rele Bon News lan, w ap rann nou yon sèvis, w ap abòne, w ap like, w ap kòmante, w ap pataje videyo sa pou plis moun ka wè l, w ap ankouraje yon grenn fanmi w, Wap ankouraje yon grenn zanmi w abòne avèk nou, lè w fè sa ou montre nou ke nou pa pou kont nou, ke w akonpanye nou. Nou pa genyen mo pou n di w mèsi, mèdap mèsye rapid nap rantre nan emisyon nou pou nou kòmanse nan sak. pase bon repo a nan zòn ki rele Kanaran. Depi avan yè, si m pa twonpe m depi jedi, enhen, depi jedi a gen yon gwo goumen nan zòn Kanaran kote bandi nan zòn sila ap goumen avèk fòs de lòd yo. Lè m di fòs de lòd yo, n ap pale de lapolis pwiske nou konnen nou pa gen lame isi. Ebyen finalman yè swa bandi mache sou lapolis. Lè m di sa a, se pa ti koze. Ebyen sa k pase? Polisye yo oblije kouri pou yo pa mouri paske pa gen efektif. Non sèlman pa gen efektif, pa genyen twòp zam tou. Pa gen katouch. Se grav wi. Pandansetan bandi yo yo menm, yo genyen katouch pa bokit. Padouumm! Men polisye yo, nap konte grenn katouch pou ba yo pou goumen ak bandi. Kòman nou vle pou lapolis la li menm, li fò? Kòman nou vle pou mesye yo pèfòman? Lè bandi yo menm, yo gen katouch an kantite, pandansetan nap konte grenn katouch pou n bay polisye yo. Ebyen sa k pase, polisye yo oblije kouri kite sou komisarya a ki sou wout 9 la, lè w ap soti Gonayiv, ebyen olye ou kontinye tou dwat pou vin Bon Repo, ebyen ou kontoune, ou fè sou zòn Fouji, ebyen nan kafou sa a menm, ebyen se komisarya sa a m ap pale. Ou menm k ap sòti Bon Repo tou, ki abitye ale Kafou Aryopò, ki abitye ale Aryopò, ebyen, lè nou pral pran wout nèf la, ebyen, sou komisarya nou jwenn nan koub la, se li menm. Ebyen, bandi te gen kontwòl li yèswa. Polisye yo kouri. Bandi yo antre andedan an, yo sakaje. Mezanmi tèt chaje si yo te jwenn polisye yo tap touye yo yo te ka menm brile yo pou janm wè bandi yo sakaje andedan avèk raj nèg yo ou lève yon televizyon kandan wotè tèt yo yo frape l atè nèg yo leve kabann Polisye yo konn ap domi hum yo frape la tè yo kraze sa nèg yo antre andedan an menm yon kote polisye yo te se yon gwo 12 nèg yo rantre yo leve 12 la wi mezanmi hum tèt chaje kounya 12 zak nan men nèg yo ebyen ti malere kap viv nan zòn sa nou gen bagay nan men nou. Nou gen bagay nan men nou wi. Men se grav wi pou map bay yon enfòmasyon konsa pou bandi ap fè polisye kouri e okipe espas ki la pou polisye okipe. Men, on est en Haïti quand même! C'est un pays spécial! Hum! Tèt chaje! An nou kite Bon Repo e nan zòn Kanaran pou nou desann Kafou. Nou genyen Davidson Davidson se non yon polisye ki nan Karavàn. Karavàn Kafou se yon kò ke polisye yo yo menm yo fòme. Koute byen wi, m pa di nou se yon kò ke lapolis la genyen non. Mwen pale w se yon kò polisye yo yo menm yo fòme. Polisye ki nan zòn sa. Men se pou yo ka goumen avèk mesye gran ravin, avèk mesye vilaj de Dye ki toujou panse yo bezwen pran Maryani. Ebyen Davidson se youn nan polisye ki te nan kò sa. Ebyen li gen yon fi ke l renmen e fi sa selon tout lèzenfòmasyon ki rive jwenn nou Fi sa a ta sanble renmen avèk yon DJ. Men, menm enfòmasyon sa yo fè kwè ke fi a te avèk DJ sa a depi avan li te avèk Davidson. Men, Davidson li menm, li vin damou. Ou konnen, menm si nèg la tòg jan l te ka tòg, paske selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, Davidson sa a se yon kriminèl. Polisye kriminèl. Ebyen, ou ma tande yo di w tòg pa konn damou, di vè kèlè non. Tòg damou byen mezanmi. Ebyen, Davidson te damou. Men, fi sa a, DJ sa ki abite nan Carrefour la, e fi sa a, bon m rezève m dwa pou m pa site non DJ a, m pa vle sible l tou. Ok. Men, lè polisye sa a ki rele Davidson vin okouran ke DJ a, A byen sequence tete madanm li. Ebyen kisa misye fè? Misye pati dèyè DJ a avèk zam. DJ a li menm, li mawon. Gade non, menm si w tande nèg la tòg, li gon moun kanmenm ki ka rale zòrèy li. Ebyen lè chèf ti bwa a, m ap pale de Krisla, vin genyen enfòmasyon sa a, Krisla rele Davidson, li di, Towo fon poze. Direksyon wap pran an pa bon fon pose kite nèg la men selon tout enfòmasyon sa yo ebyen humm DJ sa ta sanble gon pitit ki genyen 4 ans avèk dam nan ebyen dam nan li menm ki anvi tounen avèk DJ a paske DJ a jwe byen humm li jwe bout anba dam nan byen ebyen dam nan di Davidson konsa relasyon sa twò toksik. Admettons frè. Davidson pa dakò. Tòg kriye. Tòg pa dakò. Ebyen, dam nan di non fò m etidye yon lòt strateji, yon lòt plan. Ebyen, dam nan di fòk l al nan peyi l pou l al wè fanmi l. Ebyen, Davidson voye dam nan nan peyi l. Lè dam nan rive, li di se le bon moman pou m pase a laksyon. Li rele Davidson, li di, Gade non towo! Mèsi pou tout moman, tout tan n te pase ansanm yo. Malerezman, nou pap janm viv moman sa yo ankò. Mezanmi, nou pa mande m pawòl! Ebyen, se yon lwil dam nan vide sou yon dife. Sa vle di, se yon nèg ki te deja nan chagren, dam nan ogmante chagren misye. Ebyen sitwayen an pa fè 2 l pa fè 3, li chèche zam li, li rale l brake, epi li fè tèt li. Kounye a la, kesyon pou nou poze, èske lè misye fin fizye tèt li la, èske fi a tounen avè l? Èske sa ap anpeche DJ a sikwens fi a? Hum? Alò, Kòman mwen menm pou m ta fè rale zam pou m fizye tèt mwen pou yon lòt moun k ap jwe nan jwèt mwen? Lè m di jwe nan jwèt la, sa vle di jwe nan madanm mwen. Mwen m panse meyè fason an se ta kite fi a. Pa fòse moun rete nan vi w. Depi moman an rive pou moun nan al fè wout li, kite l ale. Pa fòse pèsòn rete nan vi w. Pa fòse pèsòn rete nan vi w pa pitye. Depi pa gen lanmou ankò, kite moun nan ale. Kounye a la, ou fizye tèt ou, paran w, pwoblèm pou yo paske se yo k pral fè antèman. Petèt, yo pa t pare pou sa. Petèt, yo pa gen mwayen, paske gen anpil polisye, se yo menm k ap ede pwòp fanmi yo. Ebyen, lè polisye a fizye tèt li konsa, hum! Ou deja nan yon peyi vilnerab, kote moun pa ka sikile, y ap kidnape moun pasi pala. Epi, ou ogmante pwoblèm, traka fanmi an. Ebyen, nan dènye moman sa yo, se fi wi k ap bay pwoblèm. Nou genyen Luskitèl ki se ansyen minis enteryè, ebyen, li te fè arete yon pastè, kidnape padon, kidnape yon pastè pou fanm. Avanyè nou genyen Jeff avèk Shabba ki pran nan gwo pwoblèm, Jeff pase plizyè jou nan prizon pou Claudia. ki se yon fanm. Men jounen jodi a nou gen Davidson ki fizye tèt li pou yon fanm. Finalman, se fanm k ap dirije mond la. Men, lè w ap gade misye, gade misye nan mitan Babekyou avèk Ariel Henry. Yon bèl ti gason wi. Hum, èske l gen pwoblèm pou l ta jwenn yon lòt bèl fanm? Nou pa konnen. Se li menm ki konnen kisa l te pataje avèk dam sa a ki fè lè l tande yon lòt nèg ap manyen l, Li tèlman fache, li pati pou l tire nèg la, nèg la chape poul li. Men, lè dam nan deklare l ke yo pa ka ansanm ankò, dam nan chape poul li tou, ebyen, misye fizye tèt li. Depi lò, Davidson n'existe plus, medam, mesye. Ou menm k'ap, petèt, tande e gade videyo a la a, poze tèt ou yon kesyon. Èske w alabri? Èske yon nèg pa ka manyen madanm ou? Epi, jwenn yon repons. Epi, lè w fin jwenn repons lan, poze tèt ou yon lòt kesyon. Si tout fwa se mwen sa rive, ki sa m dwe fè? Epi, prepare pou sa, si yon jou sa ta rive. Pou w pa fè menm bagay avèk Davidson nan. Mwen m gaze sa kòm jan sòt. Lè m di jan sòt, nou konnen nan istwa peyi nou gen jan sòt, jan lespri. Men m gaze sa kòm jan sòt, paske w mouri, men fi a li menm avèk DJ a, y ap kontinye. Frèm humm ou mouri m pa gade ou anyen ankò men tout lòt nèg yo map di nou evite fè sa alò mèsi divè ke ou tap swiv emisyon an nou rive nan bout nou nap kase randevou talè pou yon lòt bèl emisyon mèsi pa bliye pataje kòmante layke envite yon fanmi yon zanmi abòne avèk nou. Se la emisyon an kaba nap kwaze talè pou yon lòt sòti nale.